Ebyen fòm di nou ke m gon ti anons, on ti anons kote ke gen yon emisyon ki rele boom matinal sa ap pase chak jou sou 2 chanèl se RL media pro pi my info si se posib m kapab kite lyen an an deskripsyon pou nou nan emisyon sila paske emisyon sa donk se yon emisyon nou fè jisteman Pou kapab pèmèt yon maksimòm de fan ki pale franse paske sa ka rive ou gen zanmi ou ki an frans e ki pale franse ou gen zanmi ou nan peyi frankofòn yo ki ta renmen swiv yon youtubè ayisyen ben n ap jwenn ni e nan emisyon sa se yon veritab melting pot sa sapèl boom matinal donk se evidan dale regarde sa sur my info e pi rl media pro alo se parti pou votre emisyon izo vilaj de dieu. Kisak pase konsa ben izo pran frap wi la izo pran kou e sa se yon gwo kou paske depi kèk tan la gen demach kap mennen pa bò kote fan yo sou entènèt lan demach ki vize m ta kapab di kwense izo a wè tankou jan anpil moun ap fè sa pou Michel Martelly ebyen gen demach kap fèt la pou kapab rive kwense izo le chèf de gang o nivo de vilaj de Dye kisak pase yè gen yon enfòmasyon ki tonbe enfòmasyon kote ke Tiktok li menm li bloke kont izo nan vilaj de Dye humm tèt chaje bon bagay la rèd wi la bagay la vrèman rèd pou izo e paske moun yo ripòt izo vilaj de Dye tande byen. les règles de TikTok interdisent aux organisations terroristes et criminelles d'utiliser l'application. La société a supprimé le compte d'ISO après que le message ait posé des questions à ce sujet. Il a dit qu'il examinait les autres. Il n'y a pas de place pour la violence sur TikTok. Un porte-parole a écrit dans un email Nous supprimerons le contenu et les comptes de groupe qui enfreignent nos politiques. Nous travaillons à favoriser un environnement sûr et accueillant. Donc, ces nouvelles ça qui tombaient. C'est en mauvaise nouvelle pour ISO Village de Dieu. Tenez bien, règle Tiktokio interdit organizasyon teroriste ak kriminèl pou itilize aplikasyon sa. Sosyete a siprime kont Izo apre ke mesaj li yo poze anpil kestyon. Li di ke l ap egzamine lòt kont lòt moun ki ta gen tandans parèt kòm yon òganizasyon teworis, se sa yon pòt pawòl ekri nan yon imèl. N ap siprime kontni kont ak gwoup ki yo menm anfrend la lwa avèk politik nou an e nap travay pou kapab favorize yon anviwònman sur e akeyan donk se sa yo ekri an anglè move nouvèl trè trè trè move nouvèl fòn di ke depi yon bon bout tan genyen anpil sitwayen ayisyen ki yo menm antre nan lojik euh pou kapab rive bloke anpil chèf de gang ki yo menm sou rezo sosyo e gen yon lòt enfòmasyon. Anplis se ke anpil moun ki genyen kont YouTube, Twitter, Instagram tou sa, moun ki konn pale avèk chèf de gang yo ap fè de live. M ta kapab di, ebyen se posib ou kapab leve yon bon maten ou wè kont ou an li efase. Sa ka rive tou yo pa efase l, men m mande pou nou kapab trè pridan nan sans sa a. Menm sa yo fè pou TikTok lan, y ap fè l pou Instagram tou. Tande byen wi, y ap fè l pou Instagram. Donk sitwayen yo la antre nan yon lojik pou rive bloke Izo nan Vilaj de Dye. Te gen anpil chèf de gang ki konn itilize Facebook, ebyen nèg sa yo leve yon bon maten yo wè ke Facebook bloke yo. Pa egzanp yon moun ki sou Facebook, ki gen paj Facebook, sa kapab rive ou fè yon emisyon epi ou mete yon videyo lanmò 100 jou ladann epi ou wè Facebook siprime l tou senpleman. Sa rive anpil nan konfrè de travay e se pou tèt sa donk si nou wè yo pa twò aktif se paske yo gen yon sanksyon e aprè kelke mwa sanksyon sa li kapab leve pwoblèm wi la pwoblèm hum e chèf de gang yo pa dwe gen aksè ak rezo sosyo pa egzanp pou yon nèg gen yon kont enstagram men sa kapab rive tou anpil nan yo ki entèlijan si yo bloke yo jodi demen yo ouvè yon lòt kont sou yon lòt non epi yap kontinye fonksyone. Brèf, antouka fò n di ke Izo Vilaj de Dye se youn nan pi gwo sipèsta ki li menm sou rezo a. Paske on nèg ou gen kont Instagram, ou gen kont TikTok, ou sou Youtoub avèk 43 mil abone si Youtoub ben se bokou. E li deja reyalize pa mal de son. E anpil moun fè de kòmantè sou mizik sa yo pou di ben ekoute Izo poukisa w pa fè mizik sèlman? Men Izo a repondu pou di ben. Jounen jodi a la a si m antre nan lojik fè mizik sèlman, ebyen sa ap deranje m paske si mwen depoze lèzam y ap vin touye m. E li di sa atravè yon son entitile Mesaj a la nasyon. Donk pou lenstan se enpe difisil pou Izo men ekoute l ap eseye fè tantativ la pou wè si li kapab genyen lòt kont pou kapab toujou fonksyone. Brèf, genyen detachman Biwo Lit Kont Trafik Stipefyan nan Ayewopò Entènasyonal Toussaint Louverture ki pwosede madi 7 jen 2022 ak entèpelasyon yon sitwayen ki rele Ike Egbor, li gen 27 lane, li gen yon paspò Nijeryan. Yo sispèk li pote dwòg. Li te abò vòl Air Caraïbes TX 559 a destinasyon Pari. Li yo transpòte li nan lopital Bernamez pou kapab fè radyografi sou li. Rezilta radyografi a revele genyen kò etranje nan entesten li. Parlaswit, yon pwosedi ki antame yon mannyè pou kapab rekipere kò etranje sila yo. Nan sans sa, jedi 9 jen pase an, Nèg yo konn ap vale dwòg la epi lè yo rive pou yo kapab desann li, tèt chaje. Antretan fò n di ke gen yon pwosedi jidisyè ki louvri nan direksyon santral polis jidisyè yon mannyè pou kapab remonte ak konplis sila yo. Antouka Nijeryan sa misye vivan anpil. Gen yon videyo m gade, videyo sa m kontan pou travay k ap fèt la men ekoute. Sa pa dwe rete la, paske fòk chak moun kapab met men tou. M ap gade divès se polisye ye yo menm ki nan lari an, k ap travay, k ap bale. Donk, gen anpil polisye ki vle fè, ki vle bay vi yo pou peyi sa a. Men, malerezman, peyi a pa vle vanse. Dirijan nan peyi sa a ap travay yo menm pou kapab bloke sitiyasyon an. Se yon videyo. M panse ke ki kapab sisite anpil kòmantè, anpil reyaksyon de la pa de anpil ayisyen ki renmen peyi yo e mande ke travay lapolis la fè an pou ke popilasyon an li menm li kapab kontinye akonpanye lapolis nan travay sila a. Jodi a nou lanse yon siyal pou montre ke polis la non sèlman li la pou pwoteje e sèvi men li gen lòt bagay ke li kapab fè tou nan benefis kominote a se mete pwoprete de konsè avèk tout moun nan kominote a. Jodi a nou sou plas Filip Gèrye e Senmak nan okazyon anprelit 27 tyèm anivèsè nou e ki aktivite ankò nou menm n ap reyalize? Pase nan komin nan. Bon, nou te gen kòmanse depi semèn dènyè nan lekòl yo. Nou te pase nan prè de yon dizèn de lekòl pou nou te pale avèk elèv yo, sitou elèv klas tèminal yo ki pral fini lekòl yo. Men ou konnen lè yo fin fini lekòl yo, yo pral antre nan lavi a. Nou te eksplike yo sa polis la ye, ki misyon polis la, ki wòl tou yo kapab jwe nan sekirite a paske sekirite a, Son sinèji antre polis la e moun kap viv nan anviwònman yo. Donk etidyan yo te vrèman kontan pou yo te konprann ke yo menm yo gen patisyon pa yo pou yo jwe tou nan kèlkeswa sa yo wè nan zòn lakay yo ki pa bon pou yo kapab rele lapolis, enfòme lòt moun paske si pa gen tolerans pap gen banditis. Nan sans sa a nou te fè kanpay sa avèk elèv yo. Jodi a nou sou plas la. Dimanch maten nou genyen mès tradisyonèl n ap fè nan legliz katolik la. Aprè mès la nou genyen yon vin donè ke n ap prepare pou moun k ap avè nou. Epi nan aprè midi polisye yo gen fèt pa yo n ap fè. Men èske nou jwenn sipò lameri pou netwayaj la? Wi nou jwenn sipò lameri paske enstitisyon yo gen de trè bon rapò de travay. Lameri ban nou bourèt nou menm nou chèche bale nou chèche rad. Tounen se pou kwa nou kapab fè travay la. Nou ka make gen anpil moun sou plas la, èske tout moun sa yo se de polisye? Tout moun, tout polisye yo an inifòm men ou konnen ke lapolis la travay de konsè avèk moun nan anviwònman yo. Gen moun ki byen vrèman kontan pou travay k ap fèt la, yo vin mete men tou. W ap wè gen lòt moun ki tèlman kontan travay la, yo nan bale nou de kote, yo pran bale yo, yo travay avè nou e nou byen apresye sa paske se sa ki pèmèt ke gen yon koulwa de kominikasyon. Syon antre polisye yo e moun kap viv paske gen sèten fwa moun yo konn genyen dè enfòmasyon men yo pa genyen koulwa pou yo fè enfòmasyon yo rive nan jwenn lapolis la nan kad travay nou kote ke nap pi ankre anndan kominote a sa ap pèmèt ke kominikasyon. Rete avèk nou sou chanèl la nap vini yon lòt moman pou kapab pote ba ou de nouvèl emisyon paske nou konnen RL prod li menm li la 24 heures sur 24 7 jours sur 7 pour capable informer. Oh Merci la famille.